Hello hello sa kap fèt se Manno Beats m fè ti video sa pou m ka di nou mèsi pou tout sipò nou bay a bèl inisyativ sa ki se live lougawou lougawou show ke nou fè chak swa sou paj Manno Beats la e bon o kòmansman ide a te trè senp se m di nan moman sa gen anpil moun ki strese gon pakèt moun ki santi yo nwi lakay yo paske yo paka soti poukisa nou pa eseye fon bagay nou konekte tout moun yo ansanm menm jan yon pakèt lòt moun ap fèl yap konekte moun yo ansanm nou di sou paj nou an nap fon bagay ki diferan kote ke nenpòt ayisyen nenpòt moun nenpòt kotel ye a ka rele sou live la epi sil gon talan li ka chante li chante li ka danse li danse menm jan moun yo fè videyo e yo danse sou tiktok yo yo danse sou paj enstagram yo yo postel so nou bay e. Menm bagay sa a pou moun yo vini sou paj la, yon kominote ki pi laj, kote ke moun yo ekspoze epi piblik la k ap entèraji, ap bay pwen, ap di a moun sa a fè tèl pwen, tèl pwen, li pi byen danse, nan respè yonn pou lòt e se ide sa a ki dèyè bèl bagay sa a. E pou evite tout konfizyon, se pa yon live kote n ap mande moun fè de bagay ki dwòl oubyen de bagay ki. Indesan se yon live normal kote ke nou konekte avek moun yo gen anpil plezi nap trip ansanm nap bay blag ansanm se pa yon bagay kote ke nap eseye vann yon lot imaj ki pa sa se yon bagay ki clean e sa fem plezi anpil kem wè nou komanse sa gen 5 jou e nou arive a 4300 moun sou Instagram ki live ki rete konekte avè nou map di nou mèsi anpil toujou sipote sa e ap gen yon paket lot bel sipriz Ap gen plis lòt atis kap vin ban nou sipò nan sa map di nou mèsi anpil toujou fè prevansyon yo pwoteje tèt nou pwoteje fanmi nou pandan ke nap enjoy ansanm pou moun ki te ka panse gen konfizyon nan live la live la son live nou òganize pou nou konekte avèk tout moun yo nou pa mande moun pou vin mete yo toutouni oubyen fè seri de bagay se jis moun nan konn poste video sou instagram li kote lap danse oubyen lap chante nap dekouvri talan nap e avanse ansanm mèsi anpil mèsi pou sipò a pa bliye live lougawou randevou a mèsi.